Medam se mesye TV lakay Haïti.com kontan antre lakay ou ankò yn fwa avèk yon nouvèl videyo pandan nap di mèsi ak tout zanmi nou yo konpatriyòt nou. Nou yo, tout sila yo ki rete konekte sou kanal sa, tout sila yo ki pa janm lage nou e nou kontan avèk ou ankò yon fwa pou nou kontinye enfòmew sou bon travay, gwo travay, sipè travay ke lapolis ap mennen nan peyi a, ebyen nap diw ke nan nèg kanaran yo la a, anpil ladan yo gen pwoblèm, lapolis retire lavi Jerry ki se yon nan chèf gang kap dirije baz kanaran. ki gen nan tèt li Jeff e se towo sa kap teyorize moun kanaran enben jodia la e donk yon gwo chèf tonbe anndan baz sa nou pa bezwen diw ki gwo rèl ki genyen nouvo e donk ti Magalie nou konnen ti Magalie sa fè kèk tan anpil moun pa tande pale de ti Magalie enben nan moman nap pale la se e se ti mesye team M15 yo ki genyen la. E nan moman an nèg sa yo ap bay anpil pwoblèm nan komin kwadèboukè e nan baz 400 mawozo la genyen plizyè sòlda ki yo menm mòtèlman blese paske e donk e team M 15 nèg sa yo pa nan jwèt nèg sa yo pi frajil ankò ke nèg team Agalil yo ke tout moun rele ti Magali e sa fè kèk tan nou wè e ti Magali pa twò fè pale de li ti Magali pa fè twòp bagay Enben rezon an senp la te gen gwo gwo gwo Donk konplo ki tap mennen pou nèg yo retire ti Magalie nan kwadèboukè pou kwadèboukè ka lib pou bandi fè sa yo vle enben nan moman la team M 15 nèg sa yo ap bay anpil pwoblèm anpil bandi donk ap tonbe anpil bandi ap bwè donk san yo tankou Kou se duven yap bwè, bagay yo grav la nan kwadèboukè lanmò san jou, misye nan mawon, lanmò san jou nou wè ki te sòti dènye man yo la tap pouse kòl ki te fè konnen ke li gen sendika ebyen nan moman la yap bouske lanmò san jou kou chen fou pa gen moun ki wè lanmò san jou ki se kiyè ki se kiyè bra ki pa pè vrapè Donk se konsa towo a li menm li vante tèt li se kiyè bra ki pa pè vrapè antouka enben nan moman la a lamò san jou misye nan mawon paske lapolis deside kesyon 400 mawozo a kesyon moun baka sikile nan kwadèboukè a bagay sa a fòk li pran fen an 2023 kesyon bandi a yo pral nan kabasa lòt nouvèl nou pote pou ou la a gen izo tou ki frape ebyen misye ta mete lapat sou yon polisye misye ale avèk li e gen yon lòt ki blese e nèg yo donk ki mande liberasyon chèf gang Ezekyèl nan baz Pilat nan moman nap pale la a se gwo deblozay tou ki genyen nan sistèm jistis la anviwon 30 jij yo jwenn nan move dosye nèg yo pa klè ditou nèg yo nan move zak nèg yo nan kòripsyon e nou sonje lè prezidan Jovenel Moïse te di ke yo te pousel yo te fòsel E donk e nome tout jij sa yo e jodia la nou wè se verite jovenel li menm lite bay li nan e verite nou menm nou nan manti donk e jovenel repoze anpè pitit gasonm donk se konsa lavi a ye antouka nou pral envite ou gen plis detay avèk TT nan video sa bòn ekout tout moun bon mardi nap tounen pou yon pwochèn video. Lapolis fon kou. La polis fon kou menm si yo pran kou tou men la polis fon kou. Yè gen de bagay ki pase se tankou de gwo evènman men fò n felisite tou M15 mesye m salye n nan kwadèboukè. M pa bezwen site gwoup non paske nou pa vle kòmsi epe a sou tèt nou men nèg yo ap frape a defo de ti Magalie nèg sa yo yo frape paske tanzantan yo pran yon grenn menm si se pa tèlman gwo gwo zafè non men tanzantan yo pran yon grenn e se sitou bon grenn pa egzanp te gen yon dezòd ki t ap fèt nan Duval. Eben tanzantan nèg sa yo mete yon ti lòd nan Duval. M di n gen bon polisye wi. Hum! Gen bon polisye, la sosyete se mwayen ki pa genyen. Luckson Sevil frè m, tu es là? Tande byen wi. Gen bon polisye ki vle travay. E sa t fè m ap mande Frantz Elbe pou l pran responsabilite l. M pa t ap denonse yon nèg ki soti Kafou, ki nan Karavàn, ki salye Krisla nan ti bwa, epi ou vin pran l, ou foure l nan mitan de twa bon grenn polisye Kwadèboukè. Ou son move je. E Frantz Elbe, misye pa bon moun non. E misye pa bon moun. On nèg map denonse wi, m pase imaj misye la deja, on polisye l ye wi, polisye vagabon ki se alye nèg ti bwa wi. Kareman nèg yo pran misye yo vin foure l nan mitan de twa bon polisye n gen la kwadèboukè kap kenbe wi, nèg yo vin foure on nèg nan mitan la, on move je wi. E yo menm pral bay misye grad wi. Pou l vin ajan 3 sou nèg yo la a wi. Bagay yo dekourajan. Yon bagay yo dekourajan. Bagay yo dekourajan. Se grav wi. Ok, ann vanse. Imajine ke m di n gen kèk polisye ki vle travay. Men se volonte ki pa genyen bò kote Haut Commandement Polis la, se volonte ki manke bò kote swadizan moun k ap dirije peyi a. Bon m ba w egzanp, yon sèl polisye avanyè, yon polisye udmo, pandan misye ap vire anndan Duval la, alò se te yon patwouy men yon sèl grenn nèg la, epi misye gade l wè gen 3 move je k ap defile, pami yo gen yon nèg ki gen nan men l yon M, ki sa sa, ou kwè M, e pa t yon M 16 zam sa te ye, m kwè se te yon M 16, misye ap sòti, yon grenn, granm maten wi, misye gen lè ap sòti pou l al opere. Ah m pap baw manti nèg yo vide bal sou nèg yo nèg yo riposte kout bal tire misye pran 3 nèg li menm sèl li blese wi li menm menm si li blese par bal erezman pou misye li pa atenn gravman grav misye blese malgrel blese anba bal li reziste l fiziye tou lè 3 nèg yo el pran zam kite nan men nèg yo. Men polisye nan yon nèg pou bat bravo pou li wi. M di w gen bon polisye wi. Se ankourajman k pa genyen. Gen polisye ki vle travay. Mwen gen kèk bon grenn ki pale avè m ki vle travay. M16 li te ye m te montre nou l. On sèl grenn nèg la wi misye rezistan anba nèg yo wi. Misye vide bal. Pèm tou di sa. Polisye yo pran fòmasyon pwofesyonèl yo ye. Kòman pou de twa grenn nèg ap fè yon pil polisye kouri pran raje pran rak. Antouka mesye bravo gen de twa grenn polisye kwadèboukè nèg sa yo yo fè ti jefò men manke mwayen malerezman. Eben yè nèg yo frape gen de nèg nèg yo lage atè. Yo kwaza nèg yo la wè misye ki avèk vye bagay li nan ka kagoul li vye bagay yon vye bone tou sal ki bare pou figi li han yo vide misye atè krazel anba kout bal yo 2 avèk yon lòt ki rele skinny donk nèg sa son toro gonde. Sa vle di ke gen S deyè l, Ti Je, e gen Ricardo alyas Zege, genyen e Dyòl, Dyòl chofè moto, tout nèg konn Dyòl chofè moto, gen Francky Sensyr alyas Krakè, e ben tout nèg sa yo Ti magali jete yo. E nèg kap dim ti magali la tout se fake m te esplike n istwa sa ti magali vle di renmen zen ebyen nèg ka vin fòl fòse e mwen t vin ap ap esplike peyi a ba ti magali kap ki travay lap fè kounya nèg a vin pale franse detoune atansyon moun ti magali renmen zen esa bagay la vle di pa gen kenn pale franse ladan l a ti magali l nou an ok ti magali renmen zen ki antre tout kote t gen zen e ti magali Menm jan Magalie Habitant renmen zen. Dayè sou sa yo te kreye l paske l te gen koulè krèm. Donk imaj n ap prezante pou ti Magalie a e pa li l ye dayè. Se t on ti cha koulè krèm li te ye. Li wè m di l te ye a se m pa konn sa l fè kounye a. Sa vle di ke nèg sa yo ta bay anpil pwoblèm si Magalie lage yo atè deja nan Kwadèboukè. Sa vle di ke lasosyete gen polisye k ka travay. Imajine ke te gen yon baz k ap bay anpil pwoblèm nan high level la. Nèg yo ap tante reparèt tèt yo, men Ti Magali te depatcha baz sa deja. Se volonte t manke. Men gen polisye t deside bay peyi yon kout men. Sa vle di ke la sosyete ann ankouraje bon polisye t deside travay yo paske genyen t gen volonte pou yo travay. Ok. Donk, imaj ki sou ekran li menm, se ankò yon BA lapolis fè. Fòm di peyi a sa paske nou toujou ap kritike yo lòske yo pa fè anyen men si yo fè yon bagay fò n ba yo yon ti vizibilite e sa son bon kou fò n apresye sa ou wè pami san ap gad sou ekran nou wè gon gwo zam manch long ki son èm yon fizi èm 4 gen gwo zam papa avèk 2 lòt pistolè ki nan men nèg yo donk lapolis nan bon repo. ki fè kou sa. Men paralèlman, gen yon patwouy nan Bon Repo, nan kafou Lilavwa. Si lapolis pa jere nèg yo, li pa nòmal. Se swa n dakò antre nan gang oubyen n dakò fè lapolis. Nèg yo sèvi a patwouy sa pou pase moun pou lajan. E mwen gen evidans. Dayè n konnen m pa janm pale sa m pa konnen. Sa di si n ap fè bon travay, oke m pa gen pwoblèm. Men zafè itilize ensekirite alòske nou la pou n pwoteje ak sèvi pou n ap pase moun e travèse kafou lòt bò a la, Lilavwa, etsetera, travèse Moleya pou lajan, li pa nòmal. Nou pa ka fè sa. Mwen me konsa m ye, sa t bon an m ap di l men si n ap fè bagay tou vagabondaj m ap denonse l. Nou pa ka fè l konsa mesye. Donk lapolis nan bon repo, libere. Ayè dimanch lan, nan zòn Moleya, 2 moun yo te kidnape. Yo sezi 3 zam, ladan yo gwo manch n ap gade sou ekran an ki s on èm 4. Kisa nèg yo fè bandi yo? Nèg yo te nan wout pou antre nan baz yo ak viktim yo, pami yo yon pwopriyetè otèl. Dadi ap veye l lontan. Bon nèg sa a se yon nèg k ap tou mawon. Misye ap tou mawon, li pap ka rete ankò. Peyi a l ap kite. Yon peyi difisil tout bon. Peyi a l ap kite. Misye, nèg sa a, li pap ka rete nan peyi a ankò monchè. Peyi a l ap kite. Enben, se moman, pandan nèg yo pral rantre nan baz yo ak viktim yo, yo al kwaze bab pou bab ak yon bakòp BI, Bon Repo, ki tap fon tchèk woutin, sa w tande a, jwèt la gate. Hen, lòske nèg yo remake se bon polisye se pa vòlò ki menm jan paske map tcheke son polisye la a wi, on map tcheke son polisye bim ki nan baz kanaran. Hen, nèg yo panse genlè se menm se grenn parèy yo, chaje polisye move je. ki nan gang m di n sa deja son verite enben lè yo panse kèk bon move je kate a parèy yo epi yo monte sou resif ou konprann sa m di w epi yo al monte sou yon patwouy e ki pa manje anyen frèt epi nèg yo pou yo tante chape poul yo sa yo fè nèg yo vide bal sou polisye yo. Aah polisye sa yo genlè nèg yo te sou sou men yo ah nèg yo vide bal tou sou nèg epi sa w tande a gon gwo towo ki te nan ekip la ki rele Jerry misye mòtèlman blese e misye frape mòtèlman misye tonbe epi lòt ki te la yo malgre gen ladan yo ki blese men yo rive sove Sa pa anpeche ke lapolis rive rekipere machin nan ki son Toyota ak 2 motosiklèt, n ap gade youn sou ekran la a. Nan machin sa a, polisye yo jwenn 2 plak, 2 plak ki imatrikile AA 65 533. Donk bandi sa t rele Jerry an, misye tonbe. pandan l ap tire kout bal ak lapolis, se yon manb aktif gang Kanaran an ki espesyalize li nan detounen kamyon machandiz, vòl, fè kadejak sou fanm, e sa nèg sa yo fè, kidnape moun, donk lapolis vide misye atè E yo rekipere 3 zam. Bravo pou lapolis. E yo libere 2 moun yo te kidnape. Merci à vous. Ok! Sa vle di ke sa yo fò nou apresye sa. Gen 2 evènman t pase hier. Youn se nan Tòsèl, Atabar, lòt la se Laboul. Mobilizasyon fèt, tèt chaje wi. Materyèl ki fèk vini yo wi, m gen enpresyon gen youn ki ladan yo paske m te wè youn, se sa k fèk vini yo. Nèg yo monte, cha anlè a, pil polisye debake. antre parantèz yo al mennen operasyon m pa kwè nèg yo mare ton mouch okontrè nèg yo kase tèt tounen te gon blennde ki te kole sanba anpil strateji nèg yo pa vini kite blennde sa anlè a antouka paralèlman gen yon jij m pa konn si non l la m pral gade nan bakaloreya talè. Genlè tap antre lakay li sou taba a lan epi gon solda Vitelòm ki atake misye ki tap swiv misye pou al kidnape misye genlè son nèg ki sou men li epi misye genlè jere ti solda a sa w tande a Vitelòm bay lòd. pou yo kadriye kay jij lan pou yo pran misye ak tout fanmi l humm erezman pou jij la misye genlè fon jan li konn zòn nan li lage pye l men lapolis gentan rive atan nèg yo kanpe dan ap pete bal ak lapolis premye gwoup ki vini an nèg yo frape kout bal tire Gen 2 ladan yo lapolis lage atè. Mesye bravo. Menm si e lapolis kap tonbe m pa kontan. Men lè e nèg sa yo kap tonbe m kontan. Malgre mesye bagay la pat fin kòrèk. Gen 2 ladan yo lapolis lage atè. 2 sòlda vitelòm. Lè misye pèdi sòlda l se tankou yon nèg ki manje gèp. Se sal li ye l pa fè. Yo sezon zam tout te nan men nèg yo. M kwè te gen yon motosiklèt tou ki te a dispozisyon nèg yo yo pran. Paralèlman, selon enfòmasyon m te jwenn bò kote kèlke sous, ta sanble te gen yon patwouy, yon machin zo reken ki te vini pou bay ranfò. Tèlman nèg yo ap pete bal sou lapolis, polisye k te nan zo reken yo ap chèche pou defann tèt yo, nèg yo ap pran y ap chèche abri, yo kite machin nan ak tout kle ladan l, nèg Vitelòm yo pran machin nan yo ale ak li. M pa tande lapolis pale sou sa, sepandan enfòmasyon pataje depi yè, te gen yon zo reken ki t al an ranfò, nèg Vitelòm yo tèlman pete bal, Polisye k te nan zo reken an e nèg yo kouri kite machin nan e nèg Vitelòm yo ta jwenn tan pou yo pran zo reken sa yo ale ak li. Anpil kout bal tire men omwen gen 3 nèg yo ki tonbe. Bon, sa fè kèlke tan m ap denonse kestyon Vitelòm sa. Anpil nèg nan près la an Ayiti di misye se antreprenè li ye, se òm dafè, li pa bandi. Misye fè sal vle. Pouvwa vitelom m gen enpresyon misye se yon ti prezidan li ye kote li ye la a lotbo a. Alòske yon nèg yon bout pye wi. E misye te misye pa t bon deja. Pye misye pran bal deja plizyè fwa etsetera. Yo misye jwenn tan l rekipere pou l kontinye ap fè lòbèy. Nèg yo tiye moun jan yo vle nan Pènye. Nèg yo antre yo kase kay moun jan yo vle, yo vyole moun kote yo vle, yo kidnape moun jan yo vle e pèsòn pa ka mete fren nan yo. Ba yo anpil. Non ba yo anpil wi. Ba yo anpil.